Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay an fòm? Pabli, jodi a se dimanche 7 out 2022. Lap vanse wi. E konsa mwa yo parèt. Epi yo kouri frè m nan yo fini. Sa w tande a la a, chak mwa ki pase se yon pa vèr le tonbo. Ebyen nan emisyon nap fè jodi a la nou pral pale anpil koze. Koze 400 mawozo. 400 mawozo nan sitiyasyon difisil. Wi. Men ekoute fò n di ke gen yon voice ki ap sikile atravè lè rezo sosyo. Voice kote ke ou tande vwa 2 sitwayen ki yo menm alerte popilasyon Leogane nan e kom kwa neg yo ap chache mwayen pou yo ta kapab vin tabli baz yo nan Leogane. Antouka mwen menm mwen pa fè fwa ak enfomasyon sila. Paske lè yon neg ou nan yon baz ou byen soude nan baz la ou pa kapab rete yon bon maten pou di ke Ou pral kite baz la ou al nan lòt baz. Paske imedyatman yon bandi l ap deplase pou l al yon lòt kote, bandi a li vilnerab. Imajinevou Lanmò 100 jou ki li menm ap sòti nan Kwadèboukè pou travèse dotre komin pou ta ale toujou nan departeman de Lwès men nan Leyogàn. Ebyen se sa k fè m di nou ke enfòmasyon sa a mwen pa fè fwa nan li. Men ekoute! Mesye yo nan difikilte. Tande byen sa m pral di nou an. Genyen lapolis aprè yo fin touye kòlèg, lapolis antre an gran banban nan zòn kòlèg la. Lapolis al mennen lòt operasyon. Lapolis libere moun yo kidnape. Lapolis vini avèk dotre prèv. E prèv sa yo m ta kapab di se de eleman. Ankèt yo ye pou lapolis, pou lapolis kapab ale pi lwen. Pa bliye m te di nou ke nan baz sa a, ebyen nan band de rakay yo, m ta kapab di Kòlèg se te youn nan nèg ki pi bosal. Konprann byen! Ebyen, kounya a, m ta kapab di se lapolis k ap antre nan senmèt senkant nèg yo fon. Te gen yon ti alo lapolis pou nou? Nou pote l pou ou, epi n ap tounen pou lòt detay. Kòlèg, se sou non sa yo konnen l. Li tonbe tèt nwa nan echanj tir ak lapolis nan yon operasyon ke yo te lanse nan jou k sot pase yo pou derasinen gang. Kòlèg Octavius alyas Kòlèg, se youn nan pi danjre chèf gang kriminèl ki t ap fè lapli e lebotan nan zòn Kwadèboukè. Nan atak ki te fèt sou But Bwaye ak Kwa dè Misyon kote divès inosan te viktim nan kesyon mete chèf gang dirije tèritwa nan mwa davril ki sot pase a, Kòlèg se te sèl chèf. Li vyole fanm, fè moun abi, li tiye jan l vle paske l te met nan tèt li li se gason vanyan, li pa pran bal. Humm bon sa fini men l pase a lenfinitif. Operasyon yo pa kanpe la, divès inite deplwaye nan baz Kòlèg nan yon ansyen kay li genyen nan zòn Tè Blanch nan Kwadèboukè. Anpil endis te montre ke gen vi pandan ajan yo te rive. Misye di bnò pa sove. Lè kounya lè cha vin parèt li di nap sove men cha li di non pa sove pase si w pral sove cha ap konnen e menm nèg yo kite yo vini pou yo pran nou anndan. Operasyon pou demantle rezo gang kap fè la pli e le bo tan nan zòn metwopolitèn nan ak nan zòn de non dwa pou popilasyon an, lapolis ap trake yo jouk nan zo. Ou panse w envensib? Ou panse w se mèt latè? Enben, byen pre pa lakay, w ap pase kanmenm! Tout moun ki panse yo ka defye lapolis ap jwenn repons nan mezi zak y ap poze yo. Direksyon jeneral la pa pè e yo pap janm pè tann tour toutou. Bon antouka la polis li menm li sèmante men pa bliye ke nèg yo toujou ap fè de akt ou byen poze de aksyon izole paske nèg yo ka montre ke yo toujou sou batay men moun ki kapab plis viktim lè nèg yo deside pase a laksyon se kapab popilasyon an. Se sa k fè nan aksyon dezespere sa yo, m pa ta vle ke se popilasyon an ki viktim. Jan n te di li yè, nou swete ke nèg yo kenbe la! Ou pa konn wè lè bagay la ap byen pase, kòmsi, waw! Real Barcelone, boul ap byen pase, bèl jwèt, kenbe la! Nou pa ta swete 90 minit lan fini. Eske nou konprann? Donk, se nan sitiyasyon sa a nèg yo ye. Antretan, fò m di nou ke e genyen yon jwè ki tonbe. Misye se nèg anba pikan. Ebyen, lapolis vide misye atè. Se toujou nan baz 400 mawozo a. M kapab vini avèk non misye toutalè pou nou, paske m gen yon seri de enfòmasyon devan mwen la a, m pa ta swete pèdi enfòmasyon sa yo. Kòlèg, se te yon san pitye. Anpil moun di misye se te yon malfrendeng. Kòlèg avèk Magali, yo te gen yon istwa, yon bèl paj distwa yo t ap ekri. Youn te vle pran lòt. Men, lè w tande Kòlèg, ou plis wè Kòlèg te sou wout pran Magali paske. Li pa pè menm. Bon kanmenm. Kòm moun yo ap di e cha jòn nan t Magalie, cha jòn nan pa Magalie. Cha jòn nan se pou cha jòn nan li menm yo te mèt te ba nou 10 apa ka peye ap. Cha nwa li menm bon e poz ou, nap pran ou. Nap pran ou. Wè tete di nap pran ou e pa manti nap pran ou. Nap pran ou cheri. Nap pranw e lè nou pranw tout nèg ladan wap fè sòs. Esa chef de la police yo pa bezwen nou non ou pap jwenn kò yo non lè te bay lajan ou travay la ou pap jwenn kò yo ou pap jwenn cha ameriken pou vin deyèl. Mesye m pap ba nou manti m pa di nou pa kraze m pa di nou pa boule moun men ke tonnè kraze m mesye mwen kòlèg ki di nou sa lejou nou antre lan zòn mwen nou menm kraze yon kay. Map fout nou plis ke 100 mò. Mwen lè lamò di lap fout nou mò li pa fout nou mò. Map fout nou plis ke 100 mò. E chak jou Bondye rete map fout nou mò. Jispoun jiskase kay kay sa yo m fin rekonstri yo pou moun yo. An nou fout nou fout la nan peyi a la pou n sèvi e pwoteje, nap rantre nan zòn, kraze kay, boule moun, ba moun bal, sa inosan gen ansanm avè nou. E bandi nap chache, chache bandi. E bandi nap chache, chache bandi. Lè w kraze kay lala e sa pou fò jwenn bandi an. Sa ka rive moun zòn nan gendwa pè zòn nan li fout kite zòn nan la gyèt manman moun zòn nan li kite zòn nan sa m fè pou sa zam mwen lan menm li gen bèl melodi hein lèl sonnen li gen bèl melodi hein kite mele boudam hein kite mele boudam ou fè moun zòn nan kite zòn nan ou fè moun zòn nan pè zòn nan pede pede simen bal nan yon katye popilè twouble lapè pou piblik poutèt kisa yap chache bandi. E konsa operasyon fèt. Nou pa gade, nou gade nou pa konn gade jounal peyi blan kòman bagay la. Sa ka rive se vre. Ebyen kòlèg frè m nan, ou pat konnen si ti Magali te pi bosal. Tande byen mwen m te toujou di nou sa. An matyè de batay, fòs legal la. L ap genyen pari a kanmenm. Li te mèt rete a on grenn moun. Nou te gen 400 moun. L ap genyen nou pari a kanmenm. E kwè m si nou vle, depi otorite yo vle, gen on lòt moun ki rele Lèzetazini, depi l vle tou, ebyen, Kwadèboukè kapab pwòp. Tomazo kapab pwòp. Paske nan moman n ap pale la a, nèg yo ap epapiye kò yo anpil kote tou. Deja yo fè baz yo nan Tomazo. Y ap eparpiye anpe patou nan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Men kote k gen je nèf yo tou, yo pa ka mete pye la. Èske nou konprann? Sa vle di chak gwoup gen yon fason yo fè ekzaksyon yo. Pa egzanp, libète de sirkilasyon pa gen pwoblèm ak je nèf. Èske nou konprann? Men yo fè lòt ekzaksyon. Tande non! Kòmsi pou sa ti Magali ap fè la a mesye? Pou nèg ap fè eskro sou do ti Magali, nèg yo gentan moute yon kont Facebook ti Magali kwadèboukè ki gentan genyen 2 pwen 5 k sa vle di 2 mil 500 abone antouka nèg ki nan ti Magali yo voye mesaj bay Teriel pou di ekoute Teriel e mesaj sa vin jwenn RL Prod tou pou di nou menm nou pa gen kont Facebook. Tèt chaje mesye. Gade nan kisa nèg yo vle mete Magalie. Magalie ap fon travay serye konsa mesye pou nal moute kont Facebook sou do Magalie avè di kounya la nou ta pral mande lajan sou do Magalie. Antouka Magalie pa gen kont Facebook ou byen Magalie poko gen kont Facebook. Ok le peuple sispann fè bagay sa yo sou do Magalie. Brèf, kounye a la a, m prale chache non sitwayen sa a. M kwè Magalie mete dlo nan je fanmi li. Misye rele Ti Jordany. Misye tonbe, misye se nèg 400 mawozo, misye tonbe anba pikan. Lapopo manje Ti Jordany. Men, anba pikan sa papa, nèg yo toujou ap manyen nèg la wi. Lapolis toujou ap manyen nèg nan zòn anba pikan. Gon lòt kote ankò, e nan zòn Micho tou. Micho, lapolis toujou ap manyen moun la. Menm lè anpil fwa se inosan, men anpil fwa tou se de gwo bandi lapolis pran nan blòk sila a. Pandan lapolis ap frape nan Kwadèboukè fò n di ke gen anpil nèg ki te deyò. Tande byen wi! Anpil nèg ki te deyò, nèg sa yo bezwen rantre. E nèg sa yo ap antre an katimini. 400 mawozo pral gen anpil pwoblèm wi, men sa pa vle di ke lapolis pral fini avèk koze bandi a nan kwadèboukè, paske sa ka rive yo bay 400 mawozo pwoblèm, yo konnen yo fin ratibwaze, epi sa w tande a la, G9 ka tou vini met pye l nan kwadèboukè, èske w wè pwoblèm nan? Men, pou lenstan, peze akseleratè la, se sa anpil moun vle peze li, paske. Nèg yo bay anpil pwoblèm, daprè sa anpil moun fè konnen. Pandan n ap anrejistre emisyon sa la, gwo enfòmasyon ki rive jwenn nou, n ap pwofite mete enfo sa o kondisyonèl, dizan yo ta arete chèf ki ranplase Ti Grèg lan wi, misye se Ti Patrik! Oh! Tèt chaje! Humm! Antouka, n ap swiv pou n konnen èske se vre ou pa. Gwo chante m kwè ki di e Kanaran m prale bagay sa yo paske depi ou prale nan Kanaran, Ou prale kote, yon zòn ki silans. Se kòm si son lòt planèt. Yon kote li fè bon de vivre. Yon kote pa gen twòp pwoblèm. Ebyen, jounen jodi a la, lè yon nèg di ou pral Kanaran, se kòm si ou pral Site Solèy. Lè yon nèg di ou pral Kanaran, se kòmsi ou pral Kwadèboukè. Lè yon nèg di ou pral Kanaran, ebyen, eh ou pral nan youn nan pi move kote ki genyen nan peyi Ayiti. Gon video ki parèt viral sou rezo sosyo. Nèg Kanaran parèt an gwo bout bèt. Gwo zam nan men yo, yap frape. Men pa bliye blòk kanaran an, m kwè pa gen je nèf la non. Se preske je pèp ki yo menm ap jere kesyon kanaran. Anpil ti jèn avèk gwo zam nan men yo. E nèg yo tèlman gen pwen sou yo. Dènyeman mesye, mwen monte yon machin, gen yon nèg kap esplike yon estori. Lè m fin tande estori sa, m di ben ekoute se ke je vè fè. M pral mennen yon ankèt pou m wè si se vre. Pèsonaj la di ke genyen chèf, youn nan chèf nan Kanaran, ebyen gon lòt chèf k ap fè dezòd. Ou konn tande nèg k ap fè dezòd. Lè yo voye de misye, misye vini avèk lòt nèg ki avèk li, lòt chèf li vini avèk yon dezyèm chèf Gran chèf la di misye, monchè ou konn sa k pase la, vini bagay sa yo nou gen yon misyon pou ou, nou gen yon nèg nou pral frape. Lè nèg yo konnen se moun yo pral touye, gade, chèf la parèt, li vide bal sou misye, misye tèlman fè lòbèy, gade, kò misye fè dife. Dezyèm nèg ki te avè l la pi mistik toujou, yo tèlman vide bal sou misye, gade misye, kò l tèlman. Pa resevwa bal, bal yo glise, bal yo fè dife, apre sa, misye ale. Lòt nèg la menm, yo touye l kanmenm. Se pou m di nou ke, ou wè kòlèg ou ak mouri la a, ou pa konn konbyen grenn bal ki t ap kouve pou kòlèg. Sa ka rive ke yon bal senp touye yon bandi, men nan dènye moman sa yo, m p ap ba n manti, depi w wè lapolis met pye l atè a, li pral batay a yon bandi, Monchè gen anpil grenn bal ki kouve. Gen bal ki pral fè operasyon bandi a bandi, bandi a lapolis. Bal sa yo san dan nèg ki mouri deja yo mete bal sa yo kouve fè nenpòt 15 jou wi. A vle di batay k ap fèt atè a la a si yon nèg ou pa gen po ou pa menm bezwen parèt menm non. E se sa k fè ekip polisye ki nan ti cha a Magali ki nan bakòp men lap fè san eh ki yo menm ap batay blòdè demwazèl nèg sa yo Ariel ou wèm pale avèw Ariel Frantz Elbe m pa vle pou pitit nèg sa yo gen pwoblèm pou yo pa ka al lekòl paske map gade nèg yo mesye nèg yo sal yo pa lèd non tande byen sa m di a sa vle di nèg yo tèlman angaje yo nan yon batay m gen enpresyon nèg sa yo konn pa manje atan. Paske yap veye bandi. Lè nèg yo resi antre nan fyèv bandi son, m ta kapab di kontantman pou nèg yo. Ebyen kòmsi nou pa ka met plezi nan men yo tou? An kòmsi polisye sa yo tankou jan nou te konn ap e e e moun ki nan entènasyonal la ap mete ansanm pou n voye kichòy pou yon seri de moun kòmsi m non menm tou k nan dyaspora n pa ka di a banm fon bagay pou nèg sa yo. Banm fè yon bagay pou yo. E chache kontak de twa otorite la pou n di a banm fè yon bagay. Pase pa Teriel pou di a Teriel m vle fè yon bagay la wi. Pase pa Morvan, pase pa RL Prod pou di a monchè nèg yo ba nou bon sèvis nou anvi fè yon bagay an retou. Kominote dyaspora a anvi kolekte yon bagay la pou nèg yo. Pase m ap gade nèg yo mesye o se kòm si nèg ki nan jeng wi. Sa vle di nèg yo vrèman detèmine wi. Men konsa tou gen yon pakèt grenn. Yo kanpe sou fòkè. Èske n konprann sa m ap di nou? Donk antouka lapolis, batay la fèk kòmanse, met granmoun sou ou, epi Elbe mete bagay nan men nèg yo, Ariel, mete bagay nan men nèg yo. Ameriken, fè respè w, paske n konnen ou menm ou la pou enstabilite. Talè lè w rele pou di. Kanpe sou operasyon patati patata. Nou gon peyi nap jere tou. Lè w gen moun ki mouri lakay ou, nan 2 jou ou arete moun ki fè fiziyad. Gen ensekirite lakay ou anpil, men ou gon jan w jere kesyon an pou moun pa santi sa. Kite n jere pa nou an nan fason pa nou tou. Ok! Bon! M pral kite nou avèk deklarasyon oubyen kòmantè yon sitwayen, se te yon ansyen senatè Edwin Daniel Zeny, ki se Edo Zeny. Ebyen, eh m ta kapab di misye estomake pa rapò ak fason Bicha, Tonton Bicha te trete Ti Djo Zeny nan emisyon Maten Deba. Men jan misye pale a, se kòmsi l ta kapab di Bicha imilye Ti Djo. T-Djo te do kanpe an la fami Zeni paske li menm li pa nan tenten e li tou pwofite voye yon ti pik bay Tonton Bicha. Ann tande. Kote map pale la, m pap pale pou anyen, ale m wè T-Djo Zeni, m wè ti Tonton Bicha ap manke l dega, ou konprann, ap pale bagay kaka sou li, mwen renmen T-Djo Zeni, m se yon grenn nan mouda, m pa janm al nan palè. M fin fè, m fin fè kanpay Jovenel Moïse, okontrè nou 2 m ouvri m lajan, m pa okipe nou, m te fè l pou peyi an. E menm lakay mwen m te vini, Esther avèk Liberis, nou te vin lakay mwen avèk 30 polisye, nou pa t menm gen kòb pou n te ba yo manje. E mwen ki te ba yo, m pa mande nou touche mwen, m ap manke nou dega jodi a, m ap manke nou dega jodi a, nou pa menm gen kòb pou nou te pou nou te bay polisye polisye sa yo manje. Èske nou konprann? Pou nou te bay polisye yo manje. E jodi a Edozeni kanpe, m di w sa nou fè Ti Djo a nou pa ka fè m li. Pase men m t al nan palè yon fwa. Mal nan palè yon fwa, e mal nan palè, e mal nan palè lè tap prete sèman. M pa janm tounen e m te sot son tweet pou m di m pa kwè ke gouvènman sa ke m mete ap rive lwen non, pase mwen Edo Zenny pandan m vini m pat jwenn kote pou m te chita ansyen senatè de la repiblik e kan yon moun wè m nan foul la li vin rele m ta madanm mwen li vin di m mesye Senatè a, Il y a une place pour vous? M di, Je suis accompagné. Li di m, Il y a pas de place pou, pou, pou votre femme. M di, Fyèl nan gèt manman w. Eskize m wi. M di, m di l, Marenn manman w, fyèl manman w, m pa p fè yon pa, m pa p fè yon de pa, vin chèche m epi w ap di m, Il y a pas de place pour madame mwen. M di l, Fyèl manman w, madanm. Li di m, Oh! Senatè a, m di, M ap repete ankò, ou vle m di l, ou vle m di l pi, pi, pi fò? Pou prezidan an tande kote li a, epi m tou sòti, nou menm ak madanm mwen, nou tou sòti. Lè n rive devan an, n jwenn Laurent Lamothe ki t ap antre, nou tou fè foto, men menm Ti Djo Zeni, li menm, Ti Djo Zeni est un, s on nèg ki renmen peyi l, s on nèg ki renmen moun tou. Èske w konprann? L al kite l bène pa Tonton Bicha, Tonton Bicha ne vit que de sa l ap viv la. Èske w konprann? Se son dwa le plus antye, je n'ai aucun problème. Men jan misye ap ironize Ti Dyo a, sa me revolte. E se sa k fè lò Izolan te vin Jakmèl lorsque j'étais maire de ma ville, epi Izolan te vini san m pa t envite l nan Festiparis, epi l kanpe dèyè l bezwen jwenn m, li pa yon moun k ap jwe lan. Je suis le chef de ma commune je ne je je ne m pa t envite nou nou pap jwe epi kòm bon kè bon moun bagay sa yo je leur ai donné de l'argent pou parti paske m di nou pa t envite nou m pa gen plas pou nou paske ou te kite barikad e ou te kite ap kraze peyi a chak kote nou jwe nou fout dife tout kote. Nou voye chèz anlè, nou kraze tout bagay nan zòn nan. Mwen kòm yon majistra ki te respekte moun nan kominote m di w pap jwe. Ou pap jwe pou an. Paske ou pat envite, e pa mwen ki te envite w, ou pa ka parèt nan yon bagay ka moun ou vin jwe paske ou se yon sipèsta. Menm si w te sipèsta ki mele m, m pi sipèsta pase w nan komin mwen. Ok? Mwen di w non ou pap jwe. M jantiman di avèk tout jantiyès. avèk tout jantiyès. M di w non. M peye, m di mesye si n bezwen kòb m ap jere nou pou n al. Misye tout kote l pase, Izolan di Eddo te imilye l, Eddo Zenny te imilye l. Izolan si m ta mele Mayistra ankò ou vin Jakmèl l kounya pandan w Izolan m pa envite w pa p jwe. Si e mwen k envite w ok. Ou vin Jakmèl ankò jodi a m Mayistra Jakmèl ou pa p jwe. Fini! Se prensip. Klè gon pwogramasyon. Yo pa li toujou. Yo kraze pwogramasyon. Nou kote n ye jodi an? Egzatman. Eske Michael Jackson ka debake yon kote ki pa gen, yo pa envite li vini? Non, show sipèsta l ye, bagay, petèt yo kapab kontan wè l, apa m wè yon dènyèman yo fofre Cartony Mix. M pa dakò l. M pa pralo. Men menm si mwen a Isolòt m te konnen sa k pase a. Men kòm Isolòt chak kote l pase l di Edozeni, Edozeni, Edozeni, Edozeni, te fè si te fè sa, m ap di Izolan ou rive m rive. Ou rive kote w te vle rive a, m rive tou. Rèv mwen, m reyalize l. Èske w konprann? M pa dakò ke de nèg. ap antre pou fè Ti Djo Zeni pase tankou m Dadou se te komen dèmòtèl. Non, Ti Djo gen fanmi, Ti Djo gen ras, Ti Djo gen moun, Ti Djo gen Ti Djo gen kote l ka vini, l ka fè senkant ap manje ak tout pitit li, madanm li, si, si, kòm li, li se yon nèg ekstrèmman entelijan, li fè yon mizik san l pa konn chante epi l vin konn chante ladan, fò w respekte l. Ti Djo parèt nan yon, nan yon mizik avèk vwa wouye li epi jodi a li, li mete kreyòl la kote l ye an. Wap vin mete nèg a diminye nèg a vle bay jovenel moïse lè jovenel moïse te tap fè te kandida sa jovenel moïse te ye tou esa nèg yo toujou dim bay menm son nèg mwen bay jovenel m toujou ap fè konba pou jovenel paske se tè mon prezidan e kè je di se tè mon prezidan se paske m te renmen l non. C'était le président de la République d'Haïti et je suis Haïtien c'était mon président m pa dakò jan yo tiyel la m pap janm dakò ke se papam ki te tiyel m tap leve papa mwen atè a pou m dil m pa dakò m pa dakò jan yo tiye président an men ki etè Jovenel Moïse avant d'être président de la République quand même. Vara vara fè nèg la sa, menm fon ti pale sou li pou montre nou kot peyi a ye, kote inyorans lan ye, e kote trayizon yo ye, e kote, e kote tout kote gen trayizon. Lè w gade Ti Djo k ap pale, nèg tankou m m t ap voye, m t ap lè m tande kaka m t ap di e, e kiyè msye lan ankò a, Bicha, mwen Ti Djo al kanpe bò kote l pou al, yo m di l sa tou, yo m di Ti Djo m p ap pale avè w non frè. Ou kanpe opozisyon, kenbe pozisyon w. Konprann? Ou pa kapab fin bay wap bat do vin di zanmi, zanmi de hell. Lèw zanmi yon nèg ou pa rive la, menm zanmim gen de nèg la mpap pale avèl ankò. E tout nèg konnen mpap pale avèl ankò. Ay gen de moun ki te la e mwen fò, e mwen fò avèw, pat anyen, epa yon merd nan vil la. Pat yon merd! E si w pat antre rankontre a Edo Zen ou tap kontinye voye wòch pou lavalas toujou. Ou tap kontinye boule kaoutchou pou lavalas toujou. E dwazè li fò fè wout. Al ranse. Al ranse. Si e dwazè li pat egziste ou pa tap egziste. Ou pa tap egziste. E sa fè mwen, e sa fè mwen, m pran kamyon m. Ou konn lè yo di nèg bannann, m se yon nèg fèl, w ap pale nan lakou lakman ap jwenn nenpòt 15 diferansyèl, w ap jwenn konbyen sesi, w ap jwenn konbyen kamyon kanpe, konbyen sesi kanpe, kanbyen ap travay, konbyen sesi, je suis un camionneur ok, j'ai réussi ma vie, m pa vle nèg konsa avè m, e zafè m pa t janm al nan palè, tande sa w pral di a wi, Jovenel te rele m wi pou l di m Edo, Jovenel rele m, Jovenel rele m pou l di m Edo m kite yon biwo pou ou, m di m pa yon birokrat. M di Edwozini c'est un homme de beton. Edwozini son nèg kap son rude travayè, son nèg ki pou nan lari. M di si tu as besoin de mes conseils, toujou o telefòn, bay m pa bezwen leta peye m. Bay m 350 mil goud nan men w chèk, pou yap di se konseye m, prezidan, pou map woule nan ofisyèl. Je suis officiel chez moi, la nan ma ville natale, là où je suis né, je suis un officiel, un officiel mwen ye. Je suis ce que je suis. Tanpri janm te renmen ti fim sa. Mon nom c'est Edo Zeni je l'ai construit ah ouais m son ofisyèl san plak ofisyèl je suis un officiel on me respecte dans ma ville pou m pa di nan peyi an on me respecte dans ma ville e tout nèg ki eseye di m vòlè dilè dwòg oubyen pa konn li tout pase akote. Tout pase akote, m kite tout dèyè. E jodi a m sou yon potansyèl si m vle kandida a la prezidans. Je byen di wi pou n pa di m di m kandida. Si m vle. Men kòm je dotre cha fwete, kòm gen de bagay ki pi enpòtan pou m al regle pou mè zanfan paske je vyen davan mè 53 lan, je si yon pase. Je si pi prè de la mò ke de la vi. Donk je je dwa reste akote de ma famiy, de mè zanfan pou lè yo done la wout Pou m di yo, Wala kote m te fè erè mwen menm pou n pa fè. Sitou de pitit gason m yo. De medam yo e de bèl fanm yo e pitit e do zeni yo, w ap jwenn yon gran nèg pale ki di, Oye je la fille, comment vas tu? Ton papa, j'ai connu ton papa, mais oui, eh ben, ils étaient mère de la vie. Epi bon, sa w tande a, li jwenn gout li li menm. W ap jwenn de gason yo pral pataje nan lari a, pral fann moun a moun lòt semèn nan. Èske w konprann? E lè sa a m pral gade ki jan y ap fann moun nan moun, paske m konnen m bon tou nan fann moun nan moun nan. An defwa m bay blag tou pou n fè moun ri tou. Donk, Fouki. Monchè, monchè sa m ta pral di. Sou konpa a w ap di. Ou di gen de nèg ki t ap voye. e wòch epi boule kawoutchou yo prete. Yo di m gen nèg tou ki te konn ap pran vyann nan manje kay moun ki te bò kote w yo. E se pa menm nèg sa? Ki te konn ap pran vyann nan manje sou tab. Wi monchè, m pa pral di non. E pale w ap pale. Wè si w gen enfòmasyon. Men mwen di w sèl bagay. Ou pa t konnen. Men gede bagay tou. Gade gwo klimatizè la msye ap fèm swe. An gwo pawòl. M kite sa la. Antouka si nou vle fè peyi mesye, medam e mesye si nou vle fè peyi il fò fò n fè peyi. Fò n fè peyi. Moun yo ap fout nou deyò an Repiblik Dominikèn. E si se mande n pral mande lakay yo pa tèt nou pral kenbe tankou tankou tankou ti nèg la ki gen lamanjay lòt la gen lawomat e moun sa yo tonnè kraze m pa kwè y ap mete yo deyò paske premyèman yo bay djòb laba yo bay djòb dezyèmman e y ap fè kòb e twazyèmman yo fè de bèl restworan yo fè rasin yo fè rasin y ap fout moun k ap vin mande lakay yo deyò moun k ap vin vòlè lakay yo deyò. Moun ki konbyen yo ka boule kawoutchou e sou chenn mas yo ye. E yo y ap fè kouri. Malgre majistra a yo di l kandida a la prezidans, majistra Sendago a yo di l kandida a la prezidans, men se yon minorite ki anti ayisyen. Le dominiken a de pwoblèm avèk ayisyen. Wi sir. Certaine. Pa gen manti ladan. Men, sa depan de jan w konpòte w tou. Ayisyen delenkan. Ah, si w delenkan. Mwen di w, mwen di w, m di w Santiago. Se pa ayisyen delenkan sèlman mwen chè. Non, e pa nou tout non. E pa nou tout non paske ekoute mwa, ekoute mwa byen. Tout kote gen delenkan. Ekoute, non, tout kote gen delenkan. A pa Franse a, Marseille. Marseille ou ka chita Marseille la pandan yon lon ba konsa epi w tande yon rafal bal epi w pran bal ou mouri. Marseille an Frans. Wi a apa Paris dènyèman la 2 nèg desann sou motosiklèt yo antre nan bijoutri yo kraze bijoutri a yo pran tout bagay monte sou motosiklèt yo ale. Nan men me fransè men ayisyen kal fè delenkans lakay ou kal enmerde moun yo. Wi je konpran. Ou al enmerde moun yo. Non men le pwoblèm ke nou sa m vle di w la Yvan San disiplin. Non san disiplin men se le gwo pèp. Pa bliye ke nou gen omwen 500 200 300 mil etidyan kap etidye nèg sa e moun ki konpòte yo byen. Etidyan se moun ki konpòte yo byen, al lekòl, yo fè afè yo, yo pran ti panyòl yo, yo bay patasyèl, yo bay yon ti tap nan dèyè yo, èske w konprann, yo fè ti pitit avè yo tou epi yo avanse. Men ou gen ou gen Ayisyen k al mande a e ki vyolan. Paske Ayisyen k ap mande a l frape vit ou wi. Ki dwa w gen pou w al frape yon vit machin nan Repiblik Dominikèn? Ki dwa w gen w ap mande yon moun ki ou pa Ayisyen, ou pa menm konn pale panyòl menm, se men w met deyò pou w mande epi w ap frape vit machin moun yo? Anben fò n dakò pou n di ke tout sa k fè sa a, se paske Ayiti pa gen mwayen. Se paske Ayiti pa genyen yon gouvènans ki k ap gouvène, yon gouvènè oubyen yon gouvènman k ap fè de bagay ki pou fè moun ret anndan peyi an. Se stabilite k pral kreye anplwa epi sa w tande a moun ap rete, envestisè ni moun ki gen gwo biznis ki moun ki pral envesti an Repiblik Dominikèn pou fè biznis, kouman l t ap ret la? Li t ap ret la. Okontrè, ou te kapab wè nan Sidès, an tan ke pwoximite l avèk la Repiblik Dominikèn, eben, ou t ap devlope, ou t ap devlope tout zòn fwontalye yo, epi touris ki an Repiblik Dominikèn nan, l tou vin fon kout pye, Yo bezwen nou, nou bezwen yo. Fon bagay li pa jwenn an Repiblik Dominikèn, li vin pran l an Ayiti. Yo bezwen n, nou bezwen yo. Men nou rete nan vagabondaj, nou rete nan, nan, nan, nan, nan, nan tire pwen. Kraze peyi, bon fèt tou, bon fèt tou yon senatè la. Bon, m ta swete se pa vre.